Bonjou bonswa la fami, sitiyasyon difisil, ebyen nou menm nou pwomèt ou n ap toujou la pou kapab enfòme ou 24 è sur 24, 7 jou sur 7 pa rapò ak tranbleman de tè ki pase nan gran sid peyi a. Ebyen gon ti pwovèb ki di. Nan advèsite pa gen enmi. Sa vle di lè w gen yon pwoblèm, si enmi an vin bò kote w, li ba w lanmen, ebyen fòk ou aksepte. Ebyen kisa ki pase jounen jodi a la a? Nou gen presyon ke tout moun ap mobilize e pou kapab pote kichòy. Nou menm nou pral fon emisyon la a nou menm tou pou n kapab mande moun ki nan kominote entènasyonal la voye kichòy paske Nou bezwen al asiste anpil moun ki Okay, anpil moun ki nan Jeremi, moun ki nan gran Sid lan ki frape pa tranbleman de tè la. Paske anpil fwa lè leta konn al bay èd, lè leta pral bay kichòy, bagay yo konn mal pase. Men lè se yon bon samariten ki li menm mete pye l atè a pou al bay kichòy, ebyen sa konn pi byen pase. Ebyen pou lenstan fò n di ke kominote entènasyonal la deja anvizaje mete pye l atè a par le byè di prezidan. Dèzetazini, Joe Biden ki anonse yon konvwa imanitè pou byento sou peyi Dayiti. M espere ke nèg yo pa vòlè èd la. Ebyen pou Reginald Boulos, e jan m te di nou mezanmi, nan advèsite, nan pwoblèm, nan difikilte, pa gen enmi. Reginald Boulos ap bay, ebyen n ap pran nan men l. Alò li dispoze 6 mil litre sewòm. Epi gen kès bandaj, antibyotik ak lòt materyèl medikal ki prè pou kapab ale nan lopital Okay. Don Fondasyon Reginald Boulos epi fòk nou di se yon don ki ofri gratitman Gerson Rice li menm Airways ki Ofri transpò gratis. Bon! Antouka leta ayisyen degaje non la mobilize pou n kapab fè kichòy. Alò, konsènan emm sa ki pase jounen jodi a la a, sa ki trennen anpil reyaksyon e kestyon jenewozite a tou li ap mache ebyen n ap kòmanse dabò avèk yon ti videyo de Jean Jean Roosevelt, je crois qui est originaire de la Grand'Anse. e ki li menm nan kout videyo sila adrese li avèk kè moun nan gran sid e moun lakay li pou di kisa l santi. Sa temwanye anpil doulè e li vrèman dezasone pa rapò ak sa ki pase a e li mande moun yo pou kapab kenbe fèm e an atandan tout bagay kapab regle. Ann gade Jean Jean Roosevelt. Ayiti, se Jean Jean Roosevelt. Frè nou, jodi a, nou frape ankò. M ap voye yon mo de senpati a tout moun ki ta va gen yon pwòch yo ki viktim nan katastwòf natirèl sa a. Fòs, kouraj, n ap bezwen sa yo anpil nan moman sa a. Solidarite nou youn ak lòt se twazyèm eleman ki pral ede nou pou nou travèse enpas sa a. Moun Nip, moun Sid, moun Grandans kote mwen menm mwen soti, mwen konnen nou frape anpil pa gwo dega sa. Men nan moman sa, nou pa gen dwa febli. Se moman pou nou materyalize deviz nou ki se L'union fait la force. Mwen avèk nou de tout coeur, m ap avèk nou fizikman pou nou pote solidarite pa nou. Fòs! Kouraj, solidarite se 3 mo kap ede nou soti nan enpas sa. Se te Jean Jean Roosevelt, pitit tè Dayiti. Nou te gen yon ti videyo nou deside pataje li ansanm avèk ou men videyo sa ekoute pandan bagay yo fin bon nap gen chans poun kapab reviv li nan ribrik oh my god sou chanèl la ebyen videyo sa se je kwa k se dans le departement de la grand'anse ou kwa yon mès an dirèk Men se nan moman sa a tranbleman de tè la pral pase. Video sa a fè m raple sa k te pase o nivo de Dikini pandan moun yo te nan yon legliz epi yon tip parèt li kidnape plizyè moun nan legliz la. Ebyen se konsa pè a li menm kouri kite chè la paske ebyen jan yo tande bri a t ap vini an bagay la pa t bon ditou. Fò m di nou. Nan tranbleman de tè genyen 2 mouvman ki kapab sisite anpil panik. Premye mouvman an se nou ta kapab di yon son, sa vle di ki gwonde, se kòm si gon vibrasyon kap vin jwenn ou avèk yon son zzzz konsa, lèl fin pase epi kounye a la tè a ap sekwe avèk ou. Kounye a la ann fon ti pale poun di kisa k kapab pwovoke tranbleman de tè la, kisa ki. zòn a risk lè gen fay sismik lan, ebyen pou n kapab konnen tout kestyon sila a, nou pral kestyone, paske m te pwomèt nou sa, Claude Prepti li menm ki se direktè biwo min ak enèji k ap esplike nou pou ki sa yo esplike gen yon fay tèl kote e èske Departeman de Lwès li menm li egzan pa rapò ak tranbleman de tè paske genyen fay Sou Pòtoprens, genyen fay sou Okap, genyen fay nan anpil kote. Tranbleman de tè ki pase sou peyi Dayiti nan dat 14 out 2021 an, ebyen fò n di ke fay la li te sitiye o nivo di departeman de Nip, patikilyèman nan Peti Twou. Donk nou menm n ap pataje tout senpati nou avèk moun Nip ki vrèman frape, moun Grandans epi moun. Sud donk tout moun ki se fan RL prod moun ki aletranje yo ki ta genyen entansyon pou kapab voye yon kichòy an Ayiti swa ou kontakte fanmi yo dirèkteman obyen ou kapab pase pa nou menm pou n kapab fè sa rive pou ou e nou swete si gen yon bagay ki tonbe nou ta kapab jwenn yon komite o nivo de vil Okay o nivo de Grandans lan o nivo di departeman dè Nip paske Wi byen si nan zòn nip lan nou konnen ke son zòn a risk sismik toujou gen bon pou lè di previzyon nou toujou konnen ke se sou lè zòn a risk sismik paske gen de prediksyon ki di ke pral gon tranblemann tè nan zòn sa yo men previzyon chak bilten ke nou fè sòti nou toujou fè atansyon pou nou di moun yo atansyon zòn sa yo yo kapab frape a nenpòt kèl moman donk previzyon wi men previzyon a lontèm ou pa ka konnen egzakteman a kilè ke l fèt bon maten an efektivman nou konfime ke te gon sekous d'après les premières observations, magnitude la vague entre 6.7 jusqu'à 7.2, d'après plusieurs réseaux que nous avons, et d'après calculs de plusieurs magnitudes. Mhm. Donc, euh, suffisamment fort pour provoquer des dégâts. Donc, d'après les premiers témoignages, il y a un peu de département qui est touché, Grandance, Nip, Sud, Sud-Est, donc nous avons la protection civile. Mhm. Et qui ça qui que les tremblements de terre passés, les capables de passer plusieurs côtés dans plusieurs départements ou communes à la fois Paske tronbleman de tè a li fèt yon kote, yon zòn, se sa yo rele episant la. Mentnan ond lan li varye, ond lan pwopaje l nan plizyè direksyon. E tout kote ke ond lan pase, w ap santi vibrasyon an. Donk depandaman de pisans tronbleman de magnetik lan, de entansite tronbleman de tè a, li kapab pwovoke de dega. Donk w ap ou santi plizyè kote. E sa fè ke maten an la avèk yon magnitid 7, se tout teritwa a ki resanti l. Men pa avèk menm entansite. gon sèl magnitid. Magnitid la epi sentòm lokalize nan zòn Nip. Donk se la ke yap resanti l le pli fòteman posib. Nan tout zòn yo yap resanti l mwens. Men se vibrasyon ki pwopaje l ki bay tranbleman sa lòt kote. E nap resanti yo pa avèk menm entansite a. Eske ap genyen replik? Bon, on tèl magnitid jeneralman pwovoke dè replik. Donk nou dwe atann nou dan lè jou a venir a ti replik. men yo pap janm pi fò ke sa k te pase maten an, amwen ke se ta yon lòt tranblemann tè ki rive. Men replik yo trè enpòtan, yo pap janm pi fò pase sa k te pase maten an, men si yon kay te fischire, te prèske kraze, replik la, menm si l pa fò, li kapab pwovoke efondreman batiman sa yo. Donk nou va rekòmande pou moun yo antre nan batiman yo paske pral gen de replik. Ki sa ki eksplike ke se ta zòn Nip ki plis frape? Bon, paske zòn Nip la se yon zòn a risk sismik. Nou toujou di sa, nou toujou di ke gen fay ki pa fè. Pa bliye ke an 1952, te gen yon tranblemann tè similè ki te fèt lan zòn Nip. Donk, la ke ou gen tranblemann tè ki te fèt lan le pase, gen pou yo fèt ankò lan le fiti. Donk, nou pa konnen si se menm zòn lan ki frape. Men nou konnen deja ke zòn sa a se yon zòn a risk sismik, donk se pa etonnant pou nou menm. Eske jounen jodi a la nou ta kapab di, paske mesye Prepti toujou fè yon seri de previzyon e malgre sa popilasyon an pa kapab pwoteje tèt li, sa ki eksplike sa? Eske se konstriksyon anarchik yo ki lakòz lè genyen yon katastwòf konsa anpil moun mouri, anpil kay kraze? Bon kisa ki eksplike sa se paske ayisyen ayisyen son pèp ki enkredil answit otorite yo pa janm vrèman vle nou gon dè plan de rediksyon di riske sismik bidjè yo pa janm apopriye donk sa fè lontan byen avan 2010 nou te konn ap plede koz la ilfo ke nou limite dega yo paske se dè se dè evenman lè yo rive yo frape nou trè fò si magnitid yo ekstrèmeman elve. Donk ou kapab limite dega. Ou pa kapab anpeche ke yo fèt, men ou kapab limite dega. Men pou sela, il fo ke w travay, il fo ke gen de plan de rediksyon, il fo ke w edike popilasyon an pou ke tout moun konn egzakteman sa pou yo fè. Men moun yo pa janm bay enpòtans a sa ke moun konn ap di yo. Donk yo prefere tann ke bagay la fèt, lè sa tout moun ap poze w kesyon, tout moun ap rele w. Bon l two ta kounye a, men dèfni kisa m kapab di kounye a la? Nou kapab fè ke konstate ke tranblemann tè a fèt. Men kisa n fè pou nou redui dega yo. Bon maten an m konstate ke avèk sekous ki fèt la men m soti nan lari paske li te ase long epi m wè anpil moun nan lari donk se petèt youn nan leson ke n te tire de 12 janvye men li pa sifizan donk fòk nou mete nan tèt nou ke n ap viv nan yon peyi a riske sismik il fò ke nou gen de meyè konstriksyon il fò ke nou fè edikasyon popilasyon lan lekòl yo pou ke Tout prekosyon sa yo, ebyen lè tranblemann tè a rive, ebyen nou limite dega yo. Jis avan nou kite w ale Mesye Prepti, donk tranblemann de tè la pase nan lwès, pa twop dega, eske nou kapab krenn pou depatman sila a? Bon, tout zòn a risk yo nou konnen yo deja, donk sa kapab rive a nenpòt kèl moman, donk m pa ka di ke li ap rive tèl lè, Men se de zòn a risk, donk sèl fason pou pwoteje tèt ou se prevansyon. E prevansyon se o nivo de la konstriksyon, il fo ke meri yo kontwole kay yo mye, il fo ke popilasyon bay tèt li edikasyon, lè mwayen kil fo pou pwoteje tèt yo, pou konn ki reflèks yo devlope lè ke sekou sa yo rive. Pou rapèl, èske depatman Lwès la fè pati zòn a risk? Byen si, byen si, depatman Lwès la, paske daprè bilten ke nou sòti chak mwa, depatman de lwès, depatman nòdwès, depatman sidès, se depatman ki bokou plis a risk, se yo menm tout fè k ap sekwe. Donk pwèske tout depateman yo, yo a risk. Donk fòk nou gen dè plan de kontenjans, se pou ke nou, nou pran bagay o serye. Ayisyen twò, Ayisyen twò enkredil. Popilasyon an enkredil, se vre, men èske Leta asime responsablite l parapò ak kesyon konstriksyon yo? Paske gen yon seri de kay ki vyeyi, e èske la a moun ta dwe toujou rete nan kay sa yo? Bon, leta gen responsablite pa l, se li menm pou ki bay, pou ki gide moun yo, men se mèt kò pou ki veye kò. Lè moun envesti nan yon kay, bon, fò w konn ki jan w ap envesti, ki kote w ap mete kay la, sou ki teren ke w ap mete kay la, ki sirte ke w ap mete nan kay la. Donk, se la pou nou kòmanse pa mete sekirite a. Donk, il fo ke chak sitwayen konsyan, m toujou di ke la responsabilite est à la fois individuelle et collective. Donk, il fo ke chak moun pran konsyans, chak moun pran konsyans de fenomèn nan. Mèsi bokou Mesye Prepti, bon travay. Je vous en prie. Dakò. Ebyen vwala merci la famille nap tounen toutalè avèk yon lòt emisyon paske genyen. Ti zen. Genyen ti zen paske konvwa imanitè yo, yo sanse peut-être nan difikilte, aparaman jemen sa yo kondisyonèl pou te kapab pase o nivo de Martissant. Donk nou pral vini avèk yon videyo tout alè pou ou e nan videyo sa tou wap jwenn yon kout deklarasyon de Izo ki li menm nan Vilaj de Dye. Mèsi bokou la fami, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage.